Medam e mesye, n ap di w kèlkeswa kote ou ye e nan mond sa e kèlkeswa ak lè tou w ap disponib pou asiste videyo sa, ebyen pandan menm w ap gade videyo a pa ezite tou abòne avèk kanal sa e sitou kite donk kòmantè pa w anba videyo a ak yon like e lè w fè sa ou fè ti kè nou bat fò e n ap kontan vrèman a chak fwa ou menm ou deside kite ebyen mak ou sou chak videyo nou yo ak yon like oubyen yon kòmantè. Lapolis frape fò nan weekend nan la a ebyen anpil anpil anpil bandi atè anpil bandi mare e gen lòt tou ki ebyen nan mawon pandan nap pale la a nou konnen lapolis ki li menm ak cha blende yo ak nouvo cha blende yo ebyen te pati dèyè vitelòm nan tòsèl e jiska mete anba kòd yon sòlda vitelòm ebyen medam e mesye nap diw ke lapolis fèk mete anba kòd 5 gwo bandi. Enben ki yo menm enplike nan divès dosye louch, nan divès ka kidnapin, nan divès ka asasina ki fèt nan peyi Dayiti. E lapolis ki yo menm ap travay darach pye la, ap travay trè di pou yo bay peyi a yon lòt imaj, pou yo bay popilasyon an ti kal souri sou vizaj yo. Pou yo mete anba kòd tout bandi san fwa ni lwa ak zam ilegal nan men yo kap teworize popilasyon an, kap fè san pèp la koule, lapolis detèmine, lapolis dedouble ebyen mete anba kòd e donk 4 endividi sa yo medam e mesye ebyen premye Ebyen medam e mesye misye soti nan zòn road lapolis metel anba kòd kote donk toro sa li menm te gen zam ilegal nan menl li enplike nan brakaj nan detounman de lajan moun nan vòlò e sekrestrasyon lapolis metel anba kòd e gen tou Pierre Annet ki li menm gen 40 lane humm nan komin Hinche lapolis metel anba kòd e gen tou ee. Misaj Eliane, Lapolis mete l anba kòd gen 41 lane, 2 gason 2 gason ki yo menm gen 34, 34 epi 2 fanm ki genyen 40, 40 se gwo koze Enben se yon bagay konsa l ye nou ta di se jimèl ak jimo ki met tèt yo ansanm pou yo vòlò Enben lapolis ki yo menm mete 4 endividi sa yo menm anba kòd pou kouwè n ap pale la. E gen tou Pwofèt Bèje ki li menm nan yon dènye sòti l fè la a nan menm okazyon Gede nan menm okazyon donk fèt lwa yo fèt mò fèt tout sa ebyen anpil moun kwè ak anpil moun pa kwè yo ebyen misye tou ki li menm bliye si l se Pwofèt Bèje li oblije lage yon ekspedisyon kase kou nan dèyè Ariel Henry. Se tout enfòmasyon sa yo ke nou pote pou ou anndan videyo sa ke nou pral envite ou swiv avèk nou. Nap tounen pou yon pwochèn video Bòn ekout tout moun. Jodi a l te nesesè frè m Jimmy pou nou te al devan bawon pou n t al remèt bawon asasen kriminèl yo ki kenbe peyi a an otaj tankou Ariel Henry, Rosmila Petit-Frè, Michel Joseph Martelly tout ekip bandi legal la ki kenbe peyi a an otaj ki ki pa vle peyi Dayiti fè yon pa. Jodi a nou di Ariel Henry, operasyon dechouke Ariel, operasyon asasine Ariel menm jan yo asasine Jovenel la. Fòk mèt bawon al pike Ariel, pase jodi a tout mò nan simityè pase pran lenmò Jovenel Moise. Ki mande fòk nou kanpe pèp ayisyen an pou n delibere peyi a. Prezidan Jovenel te di nou, si n pa leve kanpe, pita ap pi tris. An wè pita pi tris vre. Nou wè nan ki mizè nou vin ye aprè lanmò Jovenel. Li te di li kale je nou e l kale je n tout bon vre. Pase nèg yo pran peyi a, yo ame peyi a, tout kote, pa gen kèlkeswa kote w ye la frè m di men an Ayiti w a labri. Alo, alo? Wi, wi, n ap tande w Maslin, n ap tande w. Se domaj ke nou pa ka wè imaj la, men m panse ke jan nou di l, pwochèn fwa n ap korije sa. e pou nou kapab gen aksè a imaj lan e men nou tap gade nou tap gade deklarasyon talè a ou te fè jisteman nou wè ke te gen plizyè foto e e e jisteman Ariel Henry men antouka nap felisite w paske ou se youn nan moun ki kenbe batay la Maslin epi nap di w pridan anpil paske la tout moun depi yo tande w senpleman moun yo di woy Maslin pridan e men kote motivasyon sa soti konsa Maslin? Jodi a nou menm nou pap jete kilti nou frèm Jimmy, kilti nou se vodou e nou konnen ke ansyen zansèt yo, nou wè ke depi 14 Out m te kanpe m al nan pye papa Dessalines nou te fè yon seremoni nan memwa papa Boukman nou wè kijan pèp la reveye. E paske nou jete kilti nou ki fè jodi a nou ka kite asasen, nou ka kite kriminèl kontinye ap masakre nou, kontinye ap tòtire nou. Men quand il s'agit nou ranmase kilti nou, nou di ke n ap respekte papa Boukman, memwa papa Boukman, memwa papa Desalin, memwa zansèt yo. Anben nap ka rive chavire tout asasen kriminèl yo, nap ka rive netwaye peyi a pou note peyi a yon nouvo gouvèneman, yon nouvo prezidan ke se pèp la kap chwazi l. Pa bliye nou menm nou se son de wayalis, se wa se rèn nou ye. Jodi a lè asasen kriminèl sa yo kenbe peyi an otaj, se pi gwo kalòt ke n te ka pran. Se sak fè n di pèp ayisyen an nou menm nou pap moli, nap kontinye batay la sou tout fòm. Depi yè nan tout simityè ekip Arab la, menm si w pa wè m, chak simityè m voye yon ekip al reprezante, al pale e nou wè tout gede yo, tout memwa yo di ke Ariel Henry p ap regle anyen la, Ariel Henry se yon asasen se sa gede yo di, se sa lenmò yo di, ke yo di w ke Ariel Henry ap chache l yo pa wè l li tèt anba. E si Ariel Henry pèsiste pou l di ke mwad novanm nan ap fini pran l sou pouvwa a, Ariel ap asasine pi rèd ke prezidan Jovenel Moïse, se lemò ki pral asasine Ariel, y ap pike Ariel, Ariel ap rann san sou pouvwa a e l ap mouri sou pouvwa a, paske tout mò yo leve kont Ariel. Jodi a Ariel manje Jovenel, zonbi Jovenel pat lage ane dènyè, men ane sa a zonbi Jovenel lage, nou di yon gwo kout chapo, ayibobo pou Martine Moïse ki respekte bout mistik la Non Elisa Batis mò sa poko ka pa li poko ka yo poko ka ankontre avèk mò sa yo pase Elisa Batis poko antere Elisa Batis poko antere l poko mò vrèman se lè mò a antre anba tè e lè a l mò jodi a nou wè zonbi nèg yo rankontre y ap pale y ap mande chanjman pou peyi yo anben mèt Dòval zonbi mèt Dòval avèk zonbi prezidan Jovenel Moïse ap chache jistis pou pèp ayisyen an kote yo asasinen nèg sa yo Paske yo te wè fòk Ayiti gon nouvo konstitisyon ladan l. Paske yo wè konstitisyon 87 la se fini l fini avèk pèp ayisyen an. Yo te kanpe, yo te batay pou yo te chanje kondisyon moun k ap viv nan katye rekile yo. Pou yo te chanje kondisyon moun k ap viv ki pi mal yo. Anben, Andre Michèl, Nenel Kasi, Majori Michèl, tout asasen kriminèl yo, yo met ansanm frè m Jimmy, yo asasinen prezidan Jovenel Moïse. Yo panse pèp la pa t ap konprann. Yo panse pèp la pa tap konprann sa kap fèt la. Anben se byen konte mal kalkile. Batay pèp la a kontinye. Sou tout fòm nap batay. Sou tout fòm nap jwenn liberasyon peyi a. Jodi a se entèpele tout espri pou al kase kou Ariel, pou al kase kou Rosmila. Paske se Rosmila peti frè kap tiye militan yo. Chak lè militan yo ta vle kenbe yon batay nan yon zòn, Rosmila peti frè òdone bandi legal li, lal fè asasine. Militan yo, jodi a nou menm nou di se nan mistik la nou kwè, n ap jete dlo, n ap limen balèn, n ap kontinye batay la sou tout fòm, nou p ap kite asasen, kriminèl, kontinye ap masakre nou frè m Jimmy, pase nou nan venteyinyèm syèk, twòp san koule, twòp san koule e n di nou menm fò n delibere peyi a anba men asasen kriminèl yo, aba enjerans entènasyonal, aba Kògwoup, aba BINUH, pase nou menm nou di nou pran desten n an men. Ameriken pap ka kontinye ap masakre nou ankò. Ameriken, Kanada, Lafrans pap kontinye ba nou bandi legal ankò, mete bandi legal nan tèt peyi a ankò, rejenere bandi legal pou nou ankò. Jodi a n pran desten n an men, frè m Jimmy. Batay la se kanpe goumen sou tout fòm. Jodi a se batay mistik li ye. Tout moun jete dlo, limen balèn, n ap wè ki konsekans mistik la genyen. N ap wè ki konsekans Espri zansèt yo genyen. Se poutèt sa mwen menm, mwen al ranmase kilti mwen, mwen kontinye, m ap batay sou tout fòm, e Papa Nasyon an ban m fòs pou m batay. Lè m parèt gran simityè jodi a, m santi tout mò yo kontan, paske tout lenmò, tout gede se dèyè m y ap mache, paske yo wè n ap batay pou peyi a. Nou pap kite asasen kriminèl kontinye ap masakre nou e batay nap mennen an se poun delibere peyi a ao chèn ago pou Martine Moïse ki lage zonbi Jovenel poul chache jistis tèt li poul chache jistis pèp ayisyen an jodi a mèt Dorval prezidan Jovenel Moïse yo met tèt yo ansanm pou yo chanje peyi a pase se zonbi yo kap mache zonbi yo ap mache nan mouda Ariel jodi a e zonbi Jovenel ki mete Ee Badio deyò pou l pale pou l di se Ariel ki te voye l al pran anprimasyon an pou l pale pou l di se Ariel ki voye l touye Jovenel pou l pale si l di e Michel Martelly mete a Ariel ki mete konplo ki asasine Jovenel Moïse jodi a Michel Martelly jou w konte ekip bandi legal la jou nou konte menm si m konnen nou bezwen asasine ekip Arab la sa p ap pase pase jodi a fò m wè liberasyon peyi a. Fòk Ayiti delibere. Fòk Jean Jacques Dessalines, Anperè Jean Jacques Dessalines, espire nan mwen menm pou m kontinye batay li t ap mennen an, batay Prezidan Jovenel Moïse t ap mennen, wout, dlo, kouran, manje nan asyèt moun ki pi mal yo. Jodi a fòk batay la kontinye. Fòk batay la kontinye. Pou l kontinye, se kore m pral kore Martine Moïse pou n kontinye batay la. Pase batay sa a pa ka fèt san E Jean Jacques Dessalines, mwen se pitit Kapwa Lanmò, mwen se pitit Papa Boukman, y ap espire nan mwen menm, m ap kontinye batay la pou nou, men nou menm pa neglije jete dlo, pa neglije limen balèn nou, se li k kilti nou, pa jete kilti nou pou levanjil enplante, pa jete kilti nou pou relijyon katolik, kap ba nou zam, levanjil ki ap fè nou leve men anlè di alelouya, se yo k mete n nan beny de san sa, lafrans, kanada, etazini, se yo menm ki ba nou levanjil la, anben se menm levanjil sa k mete n nan mizè nan povrete ki fè n pa ka manje, jodi a nou di nap batay sou tout fòm pou n delibere peyi a, frè m Jimmy, pa gen kanpe, pa gen fè bak, pa gen anyen kap fè nou pè, espri zansèt yo avèk nou, nap kontinye batay la sou tout fòm. Master mèsi anpil e frè pam pou ti pale an frèm. Mèsi anpil. Se mwen pou remèsye w e m remèsye tout oditè oditris yo k ap koute mwen sou Moun Afè Bon TV. Ann kontinye batay la sou tout fòm jiskaske n delibere peyi a san kanpe. Kanpe goumen l ye. Ke m mouri kouche m prefere mouri debou. Wala. Master w ap lese kontak ou si gen moun ki ta vle kominike avèk ou. Vwala. Mèsi anpil. E vwala, nou te gen Maslin avèk nou medam mesye. Vwala, sa te fè nou plezi vrèman. E nou wè Maslin trè trè aktif. E gen moun mwen ke, gen lòt moun kap mande m pou lòt mesye yo. Tout moun yo tout la. Yo tout la. E se si sèten batay lan lap fèt sou plizyè fòm. Plizyè fòm. E wi, pandan nap pale de sa medam mesye, nou pral kite sa kèlke segonn. Mwen te sipoze pale avèk kèk lòt moun men pou kounya la nou pral kite sa kèlke segond e nou pale de sistèm sa a. Sistèm sa a nou wè ki ap eseye rejenere tèt li la. Sistèm sa a nou wè ki ap eseye pran yon lòt fòm men se menm sistèm nan Nap di nou prudan anpil medam mesye paske lè nou wè ke Ariel Henry aprè plu de 15 mwa an nou di deja 16 mwa hein paske pa rete gran tan la pou ke sa fè 16 mwa depi ke group nèg sa yo group bandi sa yo asasine prezidan Jovenel Moïse jiska mentnan nap mande jistis Ebyen wi son 16 mwa nou pèdi nan vi nou son 16 mwa peyi dayiti rekile bon nou rekile a omwen de 10 an an aryè la pandan ke sou prezidan jovenel te kòmanse gen espwa gen anpil nan nou ki nan dyaspora e ki te kòmanse wè limyè gen anpil pwojè fiti ki tap prepare la san konte ou menm ki tap kòmanse wè kòman ou kapab panse pran fè retrèt ou epi toutan kou wè gon ensekirite ki òganize ki planifye ki moute jiskaske yo asasine prezidan Jovenel Moïse mèdam mesye ke nou menm nap toujou kanpe mande pou jistis pou li men aprè 16 mwa anyen pa regle peyi a vin fè bak pi rèd donk nou pèdi 16 mwa sa kounya la nou wè gen anpil pale anpil kap fèt avèk gwoup akò Montana yon gwoup nèg lè yo fin bwè kleren Lè w wè yo fin sou, lè yo fin fimen konsa, yo chita nan yon chanm kay. Donk, Ariel Henry fin fè kout pa l lan, fin fè nou pèdi tan nou, fin fè nou pèdi tan nou, nou p ap regle anyen avèk li, pa gen nil pa ke nou kapab ale avèk tafyatè sa, ebyen kounya la, Fritz.